Tivilakayhaiti.com Jodi an se mèkredi 12 oktòb 2022 ak menm plezi an kè kontan onè respè nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa jodi an la pou nou kontinye enfòme ou kontinye pote aktyalite ak nouvèl pou ou sou sa kap pase nan peyi Dayiti presizeman Men jiskavan kòm dabitid jan ke nou toujou fèl chak jou nan chak videyo nap prezantew nou pap bliye remèsyew ou menm ansyen ak nouvo abòne nou yo e zanmi konpatriyòt nou yo kèlkeswa kotew ye nan mond sa ebyen ki fè chwale TV lakay pou enfòmew nap diw mèsi pou fidelitew ak konfyans ou e mèsi tou lefè ke ou toujou Ebyen ede nou pataje video yo ou toujou komante e ou toujou kite yon like sa vreman fè nou kontan e nou menm nap travay 24 su 24 darach pye chak jou pou nou pote enfomasyon pou ou. Ebyen medam e mesye san nou pa pale trop enfomasyon an se Louko Dezi ki li menm ebyen nou konnen depi apre asasina prezidan Jovenel Moise 6 pou rive 7 jiyè 2021 ki sot pase la ebyen Jovenel ki deja pase yon lane ak kelke mwa la Depui ebyen ayisyen mele ak e donk mèsenè kolonbyen te retire lavi prezidan Jovenel Moise ebyen Louko Désir ki li menm manke pran kòd nan menm dosye sa e nou konnen Louko ki te deja parèt nan pakè al reponn kesyon sou menm zak e donk asasina sa kote yo te fè akizasyon sou Louko Désir ke l ta patisipe nan dosye sa ebyen jodia la Louko vin avèk tout detay kòman Ebyen gran lakou e sal pa wè yo anwo kòm anba e donk se nèg Gonayiv nou konnen nèg Gonayiv yo pa piti ditou men rezon ki fè Louko Dezi jounen jodia la misye pa dèyè 4 miraj e donk ap bwè prizon nan asasina prezidan Jovenel Moise e n t sonje ebyen e pwofetès ki t li menm tal nan matri deba kote l tap bay e donk tout pwofesi ke l gen nan vant li sou asasina prezidan Jovenel Moise pral mouri Jovenel pral dis Jovenel pral dat e sesi è vrè Jovenel mouri asasine, ebyen Louko Désir ki li menm te manke nan cho, manke pran kòd e n pral envitew tande kòman e doke gran lakou retire Louko Désir nan bouch mechan yo ki fè jodia la Louko Désir ebyen misye pa kanni dèyè 4 miraj ebyen Louko Désir ki finalman revele toutan verite ak sekrè kache kòman konplo sa li menm li kraze kòman lavi Louko Désir sove. Antre nan prizon dous nan peyi dayiti, men sòti a, nou konnen li trè trè trè difisil pa rapò avèk nèg nan leta a, pa rapò avèk jij, nèg konwonpi ki yo menm toujou ap pran lajan anba anba, lè yon moun nan prizon ebyen pou pa mete l deyò otan ke ebyen fanmi an kontinye ap gaspiye seza. Ou sou kanal Paula TV lakay Haïti pwen kòm, jodi an se mèkredi 12 oktòb, ankò yon fwa rete konekte sou video a jiska lafen paske gen koze fòk ou tande yo, nap tounen. Sa Bondye ap montre m li fè. Èske ou konnen ke tout sa ou di nan radyo sitou isi a se responsablite pèsonèl? Èske ou konn sa? Wi. Trè byen. Poukisa m di w sa? Paske nou manke viktim isi a. Avan Jovenel Moïse te mouri, gon madanm ki te pase isi a. Erezman pou mwen m pa t la. Li te anonse lanmò Jovenel bay yon zòn. Èske ou konnen ke nèg isiman ka arete m pou tèt sa? Yo di ke se mwen menm ki te konpoze a madanm yo. Yo ta pral di, se dosye sa ki ta pral monte. Hum! Madanm, mesye, m pase mizè isi wi. Nou sonje madanm ki te vin la nan maten deba? Avan Jovenel Moïse te mouri. Erezman m pa t nan emisyon an, se te José Lexidor ki te resevwa l a Erteza ui. M pa t menm la. Koman, sè Laura, m pa konn koman li rele a. Li vin la. Paske nou menm nou bay lapawòl a tout moun. Epi son maten, m tande Bob C. fon ouvèti sou bagay la. Gen de radyo k ap bay moun pale. Èske fò ou ta kesyone? Bon, m te kite sa pase. Men si n konnen ke dènye envitasyon m nan peyi a devan kabinè deskisyon se dosye sa ta pral met sou do m. e ke se ta mwen ki ta fè moun nan vini paske m te okouran oubyen m te nan planifikasyon lanmò Jovenel Moïse donk m te fè l vini vin pale pou anonse l ou wè kijan Bondye epanye m bon li pa ta pase paske m pa wè kijan travay jistifye l paske deja m pa t nan emisyon an. Mwen ki jan sa pou. Madam mesye dosye fin monte wi dosye fin monte. Pou yo pou m pale devan lajistis nan kesyon asasina prezidan Jovenel Moïse men sak ta pral sou tab la. E nan yo ta mete m nan prizon menm jou a. Ou tande koze menm jou a ta pral mete m nan prizon. Paske madam ki te vin nan emisyon maten deba a, m pat menm la non. Se Josué ak Esaïe ki te resevwa l. Epi se mwen, kòmsi dosye a jan yo ta pral monte l, li ta pral parèt tankou ke m te envite dam nan ki vin di ke Jovenel Moïse pral mouri e ke mwen avèk dam nan nou nan konplo e ke nou nan konplo avèk moun ki te touye Jovenel. Eske nou wè yon peyi? Bon ki sans sa genyen? Ki sans sa ta pral genyen tou? Lè w ta pral pran telefòn mwen, e di m 1 m pa t la, 2 m pa konn dam nan ni an nwa ni an blan, 3 m pa t nan emisyon, pa mwen ki te envite l nan emisyon. Konprann byen wi. 4 lè w tcheke telefòn ni pou mwen ni pou li, bon e koute, bon dam nan ki vin nan emisyon maten deba, ki te anonse ke Jovenel Moïse pral mouri, ou pa menm konvoke l, ou pa menm envite l, se mwen w vle envite. Paske mwen se chèf yon emisyon, antre gimè, paske se mwen ki sipèsta yon emisyon, antre gimè. M pa t nan emisyon jou sa a. Ou pa envite moun ki te ladan l yo, kounye a se mwen ou envite paske m se sipèsta yon emisyon. Moun ki fè deklarasyon ak bouch li a ki te di Jovenel Moïse pral mouri a wi, yo pa voye envitasyon ba li non. E se Louko Desidob al envite paske li vin nan Maten deba. Malgre m pa t nan Maten deba. Jou sa m pat vini. Se mesye yo ki te resevwa l. Jij la ta deside, li deside pou l pa envite dam nan. Li pa envite lòt mesye epi se mwen pou l envite paske se mwen ki mèt emisyon. E m pat menm la. M pa menm konn moun nan ni yon nwa ni yon blan. M pa janm wè figi l menm yon fwa. Epi se sou li dosye a ta pral monte. E ke Louko Desir te nan konplo touye Jovenel la. Men kijan. M se grenn jounalis ki pran plis atak la jistis nan men nèg wi. M se grenn jounalis ki pran plis atak nan men la jistis nan men nèg isi. Sa w ka louko m pa konnen. Sa m fè yo m pa konnen. M se grenn jounalis ki gen plis menas sou tèt li nan peyi dayiti. Jiska minit m ap pale avè w la. Paske mwen pale verite. Men ki jan nèg yo ta pran monton dosye. Men sak fè yo te envitem nan tou sou sa. Konprann byen. Men tavèk ki figi ou ta pral parèt la pou di la sosyete men ni men jistifikasyon ke m gen ak li avèk ki figi? Se sa fè mwen mwen di tout moun, tout moun pa m ki nan antouraj mwen, m di yo fè yo trè fè trè atansyon paske lavi m nan men tout nèg sa yo. Paske si w vle, si w ap chache elimine m, mete m nan prizon, jete m nan prizon enjisteman, enben se pa touye Si w jwenn pou touye m w ap touye m, w ap touye m si w jwenn pou touye m. Dam ki te vin la, ki te vin anonse, Baronne Sisman ki sèl li ye. E Bob se m tande te te pale de sè Laura. Ok. M pa t menm la nan emisyon an. E lè m tande Bob se di sa, li pale de radyo ki te resevwa Baronne sa. Epi m te rele Josny m di, ou te nou te resevwa moun isit? Josny di m wi nou te resevwa moun. Mwen ekri Bob se m di l, Mon frè, moun w ap pale de li la m pa t menm la jou sa. Telefòn li e mesaj sa sou whatsapp bòb se epi se premye fwa m gen premye fwa se grenn mesaj louko dezi gen sou telefòn bòb se li la l poko mouri men m potko konprann men nan nan jan l t anonse l la nan lin li te fè l la m te deja konprann m di ee sak pase la gon travay kap fèt yo ta pral asosye louko dezi avèk dam nan ki vin fè ki vin fè deklarasyon an ki se responsablite pèsonèl li. E ke mwen men madam nan, se antann nou antann nou avèk yon moun ki te nan konplo touye Jovenel, donk mwen m te nan konplo touye Jovenel paske dam nan te vin pale, donk se mwen menm ki fè montaj la dam nan. E konsa la, e konsa yo te vle, yo ta pral monte dosye a wi. Men kòman l ta pral parèt? Nèg isi, men nou san scrupule, nou pa gen anyen anndan nou tou. Omwen gen yon minimòm, mete plis entelijans mesye. Bon kijan ou ta mande metem nan prizon epi apre men jistifye sa kòmantè mal fèl 1 m pat nan emisyon 2 m pa gen m pa konn moun nan ni an nwa ni an blan 3 m pa gen telefòn moun nan li pa gen telefòn mwen konprann byen wi men tou pa menm envite moun ki te fè deklarasyon pèsonèl la ou pa envitel poul vin bay èske se lik di la bouch li premye moun pou envite se li menm 2 m pat nan emisyon. Ou moun deka konpon wa invite lot neg yo. Konpon byen. E se sou lou te vle monte dosye. E pi pou pou ya talwe lou kote se nan prizon se mwen nan asasina prizon nan mwen. Men sa nou tap led anpil. Menm ti nou sa deja misye. Pa gen yon k pase nan peyi a m pa konnen. To ou ta map konnen. Mwen ta pa vle rantre nan deba, men m son jounalis. E gen de pawòl ki pale nan peyi a, menm si aprè 1 an moun ap konnen l kanmenm, menm si aprè 6 mwa moun ap konnen l kanmenm, nan dosye envitasyon sa a, m te di l nan maten deba, m di l kote l soti. M te di klè kote l soti. Mande m sa m gen avèk moun sa a, yon moun ke m ede politikman, ki vin prezidan, m pote je trèt ba ou, Nan palè nasyonal, kisa m fè w de mal? Antouka, kòm mwen di nou, donk, m ap toujou la, gras a Dye. M ap toujou respekte prensip lavi a. E si m se yon nèg ki pa t respekte prensip lavi a, si m pa t gen yon bon kè, jodi a m pa t ap la ankò, madam, mesye. Yo tire sou mwen, m pa pran bal. Jovenel Moïse tante fè tantativ metem nan prizon pou afè bagay de kowona min la sa annik parèt la li pi di deside metem nan nan prizon pou afè bagay Jovenel Moïse m pa gen anyen pou m ak Jovenel Moïse sa a fin bay zam li lal kase bank santral epi premye moun li atake li kote di se mwen ki voye tire sou li bon kisa m pa fè ankò gen yon menm ki te direktè konatel lap fè magouille nan konatel vòlè lajan peyi a m bay yon enfòmasyon ki verifye. Premye nèg li atake lajistis se mwen, lè li vin lajistis la, Altema, direktè Konatel, lè sa m te nan radyo Siyal, m ba yo enfòmasyon sou dezòd Gab Jil ap fè nan Konatel. Kounye a lè yo envite m lajistis, li panse ke e pou li e pou li l pa t ap bon. Lè m rive devan lajistis, m di jij la wi efektivman, kòm direktè jeneral la la, tou al kòmanse yon ankèt sou sa m di yo si se pa sa yo ye. Misye mele l mare, M di jij la m pa gen pwoblèm men avan w kondane m men direktè jeneral la la al nan Conatel la kòmanse ankèt sou sa m di a la pou wè si w pap jwenn de verite a. E dosye a tou klase la. Donk men sitiyasyon m nan peyi a medam mesye. Depi nèg a chèf men kounye a la men pouvwa kounye a pouvwa Ariel Henry tout nèg li yo nèt. Yo detèmine paske m gen opozisyon ki klè nan peyi a, fò yo elimine Louko. Mete non m nan lis nan, yo pral mete non m nan lis kòm kòm zenglendo, kòm nèg k ap bay zam nan peyi a. Pandansetan, yo konn tout moun k ap vann zam nan peyi a, tout moun k ap finanse gang. Kounye a yo vle mete Louko Désir kòm nan lis moun k ap finanse gang. Mesye, fon bagay ki sanble m omwen. Depi moun nan monte chèf premye moun pou atake Louko Désir. Paske isi a se verite m pale. Men tout atak map pran nan peyi a. Yon sèl bagay mesye m toujou di nou mwen soti latibonit. M pa gen anpil tribinal. M se nèg latibonit. Jodi a se jou pa w. Trè byen. Kòm se manman w ak papa w ki kite leta pou ou, se biznis pèsonèl ou. Kòm direktè jeneral la e biznis manman w, papa w. Ok? Se manman w ak papa w ki kite biznis la pou ou ki rele direktè jeneral. Donk se yon biznis familyal. W ap toujou la. Men pa bliye, li pa biznis manman w ak papa w, li pa biznis pèsonèl. Ou se chèf jodi, demen w ap sivil. E Louko Désir ap toujou la. Ok e gen de nèg jodi a si m te ka si m te deside travay kont yo yo pa t ap la ankò paske m konn tout sa pou m fè ok m konn tout sa pou m fè de senpl choz avèk lakay mwen avèk Bondye nan syèl la pou m jwenn jistis sou nenpòt ki moun. Se mechanse. Se mechanste. Se mechanste mesye. Sam ka avè w m pa konnen. Louko Désir se moun tout moun. Ou pa vle pale avè m sa se ou. Ou deside touye m sa se ou. Men w pap kapab. Paske m se pitit Bondye nan syèl la. Ou pap kapab chèf la. E ou atake m san rezon. M pap ba w manti. Kama ap frape w kanmenm. Kan map frape w kan menm. M pa janm fè mal nan vi m savwa pou map chèche fè konplo sou moun pou m elimine yon moun. M pa janm fè sa m pa janm gen sa nan kè m. Tout sa m fè nan lavi m se byen. Sof ke m di tout nèg m gen pozisyon ki klè ki se Ayiti. Ok m gen pozisyon ki klè ki se Ayiti. Bon ou elimine l komsi ou fin elimine mete l nan prizon kounye a ou ta pral chita lakay ou ap fimen siga epi son fyète pou yo a met ti vagabon sa nan prizon m pa gen fanmi a m pa gen fanmi ok trè byen ok epi sa ta annik pase konsa se vre m ta pral nan prizon. Men nan sak ta pral rive w ou tap mande pito se nan prizon ale tou avèk tout rès fanmi w. Se sa fè mwen menm papa m kapitalis avan l mouri li di m Louko Desir Pòtoprens depi jou map vin Pòtoprens pou filo manman ak papa m di m Louko Desir Pòtoprens vann ou l pa achte w. Wap vin Pòtoprens se mache sou 13 pou pa pile 14. E depi lè. M antre nan kesyon radyo nan Pòtoprens, m mache sou 13, m pa pile 14. M fè respè m e jodi a pa gen pèsòn moun nan peyi a ki pa ka di ke Loukonezi pa fè respè l. Pa gen pèsòn moun ki pafè non, m ba yon, m ba yon inosan. Men pa gen pèsòn moun ki ka di ke Loukonezi pa fè respè l. Kou nan vle asosye m a de bagay, ou konnen trè byen e pa vre. Dayè tout moun konnen se pa vre. Bon kòman w ta pral santi w la? Humm men bat ban nou manti wè lèm konnen wè lèm konnen bon pitom pat konnen abòne tande salut donk se poum diw ke sè Innoss'Yn wè lè wap pale la se responsabilite pèsonèl pou nèg pa vin di ke se asosye m asosye avè w wap vin anonse de bagay m pa konnen madam pale pa lo ou gen kontak a Bondye se ou menm a Bondye sèlman ki konnen sa wap di ann ale ann avanse. Bon mesye louko Pèsòn pa ka di se moun ki voye m paske mwen menm se nan yon legliz Bondye mete m kouche. Nan yon legliz mwen ye, Bondye voye m pou m bay mesaj lan. E si yon moun ta di se yon moun ki voye m ou di mwen se ou menm ki monte konplè, li menm la konnen. Paske mwen menm pou m vin la a, pa gen machin. Pa gen machin se ti bout kous, ti bout kous pou fè m rive la. Lèm resi rive la Bondye voyem la. Ebyen mesaj map bay la mesaj Bondye voye pou pèp ayisyen pou legliz e mwen dil deja Bondye voyem nan mond envizib desann nan mond envizib m antre nan yon ti chanm lèm antre nan ti chanm nan m fè a goch lèm rantre m jwenn yon gwo twou ki byen fon, tou a ki fon an epi m vire dèyè l epi lè m gade mwen wè se yon dam ki mete yon rad koulè drapo a ki gen rikrak wouj ladan l epi m gade kò dam nan epi figi dam nan se bèt li ye yon bèt yon bèk yon jako. Epi epi Bondye fè m pase pa dèyè etèn on gwo bouji k ap limen Senyè a di m gade bouji sa se kont peyi a l ap limen pou peyi a pa janm gen libète pou yo toujou cho mwen menm Letènèl dèzame m voye w etèn bouji sa li di al di yo sa pou mwen sa vle di mesye Louko Bondye wè yon foumi nwa anba yon wòch nwa nan yon koridò fè nwa pa gen anyen k sekrè pou Bondye tout sa w wè k sekrè l ap devwale kanmenm. E Bondye fè nou, fin fè nou fè sa, se pa nou menm non, paske nou menm fòs pa nou, nou pa ta ka fè l. Bondye fè nou etèn bouji an, epi li di kounye a, mwen menm Letènèl dèzame, m pral bay Ayiti libète. Mwen pral libere Ayiti. Premye kote l montre m se Matisan. Premye kote l montre m nan se Matisan. E dezyèmman, Lesenyè di m pou m prale a legliz. Legliz Ki reprezante Jezi Kris sou latè. Jezi ap vin chache trè byento a. Yo kite legliz y ale. Yo abandone. Twoupo yo gaye la aktyèlman la. E gen moun, mwen menm mwen wè ka a menm, mwen viv li, gen moun ki te legliz ki abandone paske pastè yo pa la, yo abandone, mwen jwenn yo, yo di yo chite Konnya la le Senyè mande tout pastè sa yo, tout dam misyonè sa yo, dyak sa yo, predikatè sa yo ki kite legliz, ki abandone, ki pati, si yo pa retounen nan nouvèl Ayiti a, yo pap kapab vini. Paske lè w di ou se Jezi Kris sou latè, ou reprezante Jezi Kris, wap travay pou le Senyè, se nòmal ou di nan salmis la chante nan nan 134 seksyon fransè, Je te suiv. Jiskobou map swiv ou. Men Bondye di li pa wè moun kap swiv li jiskobou yo vrèman paske batay la mare yo kite y ale. Jodi a dam misyonè, pastè, silvouplè, dyak, predikatè, silvouplè Senyè a mande pou nou pran plas nou paske sa kap fèt la la nou la nou sipoze kanpe pou nou lapriyè se lapriyè pou kont sa kap fèt la pou Letènèl ka bay libète avèk Ayiti. Alò Mesye Louko Se nòmal lè w moun ou inosan tout chay ap tonbe sou ou mon pa. Enfòmasyon nou pral gen pou nou devlope André Michel ankò yn fwa nan kouri aprè plizyè semèn nan mawonnaj André Michel nan mawon ebyen mèt nan menm moman tou ebyen vizal kansele ebyen André Michel ankò yn fwa nan kouri bokou plis Salomon ebyen sitiyasyon li grav e parapò avèk enfòmasyon sa yo. Avan ke nou kòmanse medam mesye, tou dabò nou toujou ap di nou an nou pran tan nou, an nou respire, an nou medite, an nou priye pou peyi an, an nou poze dè zaksyon sitou jodi a la e medam mesye bon e nou kapab wè bagay yo bò kote minis sante nou an, minis sante nou an nou te pale de sa talè a nou te moutre w imaj lan Men nap oblije repase l pou ou medam mesye, paske nan kondisyon nan kondisyon bagay yo ye la, sanble-t-il ke ka minis sante an bokou pli grav ke n te kapab konprann, e la nou ann tou touche dosye sa, apre nou pral pase videyo an, kesyon e dosye minis sante an ki nan yon movèz kondisyon frè pa m. Ebyen Jimmy Jean ke enfòmasyon li menm li ap domine aktyalite a, minis sante piblik la Alex Larsen nan moman nap pale la ebyen se daypè yap chanje nan dèyè misye. Misye malad la dan la repiblik dominikèn o nivo Punta Cana nan moman nap pale la misye pran direksyon poul ta ateri nan peyi la Frans poul kapab al pran swen. Sitiyasyon konplike pou li nou konnen ti granmoun sa. Se yon ti granmoun k ap konte jou. Se yon ti granmoun jisteman ki prèske mouri. Ebyen yo te pran l yo enstale l an tèt ministè sante piblik. Ebyen nan moman n ap pale la a, misye ta sanble se segond l ap konte pou l ta fè vwèl pou peyi san chapo. Medam, mesye, nan ka sa a sitiyasyon an konplike ankò yon fwa. Non sèlman pou André Michel men osi minis sante a n ap pale a lokirans de Alex Larsen. Nan moman n ap pale la a, medam, mesye, ebyen Salomon e n ap avanse pou plis enfo, pou plis presizyon. Ebyen nou kapab di Leonel minis Alex Lassaine nou konnen minis sante piblik la li menm bò